Bonjou, bonswa la fami! Avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Nou sòm le samdi 11 fevriye 2023. Nou kontan rantre lakay ou. N ap salye tout moun ki yo menm enpe partou atravè lemond. Sila yo ki nan peyi Kanada, Brezil, Arjantin, Etazini, Ayisyen ki eparpiye enpe partou, ki yo menm ap benyen nan nostalji, sila yo ki an Ayiti, M ta kapab di ki ap viv yon lanfè anfas kotidyènman ki pa konnen kisa pou yo fè ebyen map di nou anpil kouraj paske bagay yo tris anpil fwa mwen menm tou m anvi dekouraje men ekoute nou banm yon misyon pou m fè m oblije kanpe la pou m fè misyon an jiska la fen dè tan bagay yo di nan peyi dayiti map kòmanse emisyon sa jodi avèk yon kestyon Eske gen yon Dye ki gen otan de dousè, otan de jenerozite, otan de pitye pou anfen ta kapab di yon mo pou ti pèp sa a? Men, lè m fin fè refleksyon sa a, m poze tèt mwen kesyon sa a, m vit retrakte pou m di ke, ebyen, wi, Dye sa a li egziste. E li di nou ke li pi puisan lè li fè silans ke lè li te frape. Sa kap pase la Eternel m panse ke li deja silans ou Oubyen eske se frape wap frape epi moman silans lan pral rive M vle ke pou pèp ayisyen ansanble ak pitit ou paske gen anpil ayisyen kap priye maten midi e swa nan ti peyi sa. Sitiyasyon konplike pou moun k ap viv nan Metivye. Sitiyasyon konplike pou moun ki ap viv o nivo de Girardon. Sitiyasyon konplike pou anpil moun k ap viv Bwa Lendi. Sitiyasyon konplike pou anpil moun k ap viv Gwo Jan. Sitiyasyon konplike pou anpil moun k ap viv Bènye. Nan maten 9 fevriye 2023 a, genyen yon abitan ki rele m, se nan Metivye pou dire ke la situation elle est grave là-bas. Yo pa konnen kisa pou yo fè. Dans l'après-midi, j'ai reçu presque 10 appels de la part des gens qui habitent la zone de Girardot ki di ke Nèg yo anvayi nèg Vitelòm yo. Ki sa li ye ojiste? Lè nèg sa yo pote boure nan yon zòn, ebyen gen anpil jèn ki nan baz la, nèg sa yo menm yo pa gen lòt bagay ke yo fè, yo fouye kay moun yo, yo pran sa yo jwenn. Si yon moun ap pase nan zòn nan yo fouye l, yo pran tou sa l posede. Mennan ki sa peyi Dayiti tonbe jounen jodi a? Tande byen, pandan bandi ap anvayi tout zòn ki genyen nan peyi Dayiti, pandan bandi ap touye pi fò moun ki genyen nan peyi an, se nan moman sa a, genyen yon peyi ki li menm gen kè nan men, ki ouvè pòt li pou tout Ayisyen. M bat bravo pou peyi sa paske se yon peyi ki jenere anpil, peyi sa renmen Ayisyen. Son peyi ki telman renmen ayisyen nan pwoblèm nou ye la yo toujou montre ke yo avè nou. Eske nou konprann? Sa vle di yo gon entansyon. M kontan chwa a e nou menm fok nou swiv. E gon bagay pou konprann. Gen yon zanmi ki konn ap ba ou. Lèl kite grangou a fin blanchi w nèt se lè sa l ba ou. Lè sa ou menm, menm lèl te ba w yon patat bouyi wap wè son gwo bagay ke li fè. Konprann byen sa map di nou an wi. Menm lè zanmi sa te ba w yon patat bouyi, w ap wè se gwo bagay paske ou te nan bezwen. E patat sa l pral fè w bwè yon gòdè dlo e w ap di, Mèsi anpil zanmi m paske m ta pral trepase. Ebyen, se nan bagay sa nou ye la a jounen jodi a. Ka grav, nèg Vitelòm yo kontinye ap aji. M p ap sispann preche paske je me rappelle m te suiv yon seyans au Sénat de la République kote ke Te gen Annick François Joseph ki te fè yon mizopwen sou yon dosye. Epi li te kontinye pale men gwoup majoritè la ta pral tounen li an derizyon. Andris Riché ta pral pran lapawòl pou di Annick, Ekoute, se pè w ye vre. Nèg yo di w ap preche men m pap ba w manti. Anpil kouraj, kontinye preche paske bagay yo gen pou yo chanje. Yo pa kapab kontinye konsa. Ebyen se pou m di nou ke m ap kontinye. Sa pwouve tou senpleman ke ou pa yon nèg ki pa t chita sou ban lekòl. Aparaman ou te chita sou ban lekòl. Vite, ban m di yon bagay zanmi m. Si w chita sou ban lekòl, nan laj ou ye a la a, ou te kapab fè yon matyè ki rele sivism. E lè w fè sivism, ou konnen ke lè yon moun sitwayen nan peyi l, Kòman li dwe viv. Jounen jodi a la Vitelòm, je suis conscient que nan sa nou ye la a leta li participe pou bokou mon frère. Men tande byen mon ami. Leta pa kapab kòz yon sitiyasyon degrade nan yon peyi e ke se menm popilasyon ki ap soufri de sa ki pou viktim de sa ankò. Sa vle di kisa? Sa vle di nou gen yon popilasyon ki meurtri. Mwen santi m anvi dekouraje. Men Vite ban m di yon bagay frè. M te tande w ap pale aparaman ou konprann la reyalite. Men reyalite sa a se ke se pèp la k pou sibi li ankò. Popilasyon w ki doubleman viktim. Eske moun sa yo kapab viktim de lavichè? Yo viktim de dola a ki moute nèt? Yo viktim de povrete ekstrèm? Yo viktim de tout lòt bagay? Men èske jounen jodi a la mezanmi moun sa yo kapab kontinye viktim de ensekirite? Vitelòm banm di w bagay, ou pa panse si w te gen manman w avèk papa w oubyen frè w, sè w abite yon kote epi yon gwoup de bandi fè iripsyon nan zòn sila frè pa m nan epi sa w tande a la yo kòmanse vide moun atè, yo kòmanse fizye moun, yo kòmanse fè anpil ekzaksyon, kòman w t ap santi w? Hein? Menm nan moman ou ye la a, ou ta tande yon moun li frape yon pwòch ou? Vitelòm, ou t ap voye pye. Vitelòm tanpri bay moun yon ti chans paske moun yo pa ka viv. Deja fò n di ke gen yon moun ki mouri anlè a la. Gen yon mò e a chak pote boure fò n di ke genyen plizyè moun ki yo menm pèdi lavi yo. Bagay yo pa ka ap kontinye konsa. Yo pa kapab kontinye konsa e nou menm n ap kontinye pale, n ap kontinye voye SOS pou chak grenn moun k ap viv nan peyi sa a, pou otorite yo kapab tande vwa nou. Bagay la rèd. Li te 3 zè, gwen SOS ki lanse pou Dyèg. Bandi yo anvayi anlè a, yo gen tan touye 2 moun. Abitan yo bezwen yon entèvansyon lapolis. Quand on parle d'intervention. De la polis, kisa n kapab di tèt nou? Eske nou ap benyen nan ilizyon paske jounen jodi a la quand on parle d'opération des policiers se kanmenm un coup d'épée dans l'eau, c'est du bruit pour rien. Men ekoute, la polis la li menm tou gen anpil bagay pou l fè paske jounen jodi a la gen anpil polisye k ap kòde. Malgre sitiyasyon an gen anpil k ap kòde men gen kèk lòt la tou ki ap tante dekòde. Eske nou konprann? Paske si depi nan wo grade a gen yon politik on a deside de politize lapolis eske lapolis ap kapab akonpli misyon li ki se pwoteje e sèvir? Si lapolis ap mennen yon operasyon nan fyèf yon chèf de gang e ke lè lapolis prèske mete gang sa KO gen kèk vwa k ap rele k ap di fè bak! pa avanse. Si bandi lòt kote ap simen latwoublay, sa pa bay twòp pwoblèm, eben, ki sa n kapab di tèt nou? N ap suiv. Ebyen, fò m di nou ke 3 moun mouri. Plizyè lòt blese. Se bilan pwovizwa yon atak bandi baz Gran Grif yo fè ayè oswa nan komin Vèrèt. Bandi Gran Grif yo al simen dèy nan zòn Vèrèt, espesyalman nan lokalite Ponpa Remon ak Dora. Bandi yo touye plizyè moun epi blese plizyè lòt. Sa pase nan lannwit mèkredi 8 pou louvri jedi 9 fevriye 2023, aprè popilasyon nan lokalite Desjardins nan komin Vèrèt te fin sezi yon valiz ak yon sak ki te gen anpil katouch nan men 4 nèg sou moto ki ta pral jwenn bandi Savyen yo. Plizyè manm nan popilasyon an nan zòn lan te òganize yon brigad vijilans pou te anpeche move je vin simen dezagreman nan zòn bò lakay yo. Malerezman, bandi yo debake, yo wouze barikad yo ak katouch. Fòk nou di ke dan la matine di jedi 9 fevriye 2023, peyizan yo gentan idantifye 3 moun ki mouri. Yo jwenn 2 nan zòn Pon Paremon ak yon lòt zòn ki se Doda. Donk, se pou m di nou ke bagay yo grav. E nan Savyen, nèg sa yo bat lestomak yo pou yo di ke yo menm yo se sèl kòk chante paske depi w wè bandi a, li rive nan yon sitiyasyon kote ke l ap fè kèlkeswa moun ki anfas li menas, ebyen nou pa kapab Sipòte sa. Wè nèg sa yo tèlman konprann ke yo se wa ebyen pa gen moun yo pa fè menas. Imajine w, dènyeman la nou t ap tande yon voice kote ke nèg yo t ap pale ansanm avèk yon journaliste nan Lyankou e yo di bon yo ka vin pran misye lè yo vle. E misye di pa gen pwoblèm e sa k fè m te pale a Luckson pou m di Luckson si w ta fè yon krim konsa ou t ap nèg ki pi lach paske depi nèg a kanpe anfas ou l pale ebyen Ou pa dwe aji ankò. Nèg la just moutre w li pa pè w epi se fini. Eske n konprann? Bagay yo vrèman grav. Avan mwen rive pi lwen, fò m di nou ke gen yon foto ki rive jwenn mwen la a. Foto kote ke nèg Vitelòm yo ta koupe tèt yon sitwayen. Rakòlèt! Il était 5 heures 46 de l'aprèm. Le jour du 10 février 2023, gen anpil enfòmasyon kap tonbe pou dir prudans nan zòn akademi route de frè anpil tire depui vivi mitchel bèlvil gwo detonasyon si gen moun ki gen ide al meyòt fè yon ti poze e dyèg Bagay la te deja rèd. Sa vle di ke nèg yo anvayi, yo mete bagay nan men anpil moun. M te pale avèk Vitelòm. Mwen espere ke l ap tande mwen. E, mesye, tande byen sa m ap di nou an. Jounen jodi a la, se nou menm. Demen, se kapab yon lòt gwoup. E aprè demen, se kapab popilasyon an. Èske nou konprann sa m ap di nou an? Fè ansòt ke ti rès la tankou jan prezidan Jovenel konn di sa, se pou popilasyon an ka pa byen paske nou wè malgre anpil bagay lòbèy ki te konn ap fèt sou Jovenel, lè Jovenel deside pou l di pèp la l ap ba l ti rès lan, ti pèp la te pran li a bra louvri pou te di prezidan Jovenel Moïse pa gen pwoblèm ou mèt ba nou ti rès la. Se pou m di nou ke mesye bandi yo wè pèp la, nou pa bezwen fè anpil bagay pou l padone nou. Non mèd nik di nap batay pou pèp la di pèp la nap bal ti rès la non izo di pèp la wap bal ti rès la non ti lapli vitelòm lanmò san jou tout nèg je nèf yo tout nèg je pèp yo di pèp ayisyen an nap ba yo ti rès la non mesye jodi a la map gade yon seri de video video sa yo se de nèg ki avèk gwo manch nan men yo e daprè tout enfòmasyon ki ta rive jwenn mwen se ta nan paraj bisantnè lan. pou vire, pou ale nan zòn matisan bay sa yo. Ebyen, nèg yo a gwo manch, nèg yo ap fouye. E se pa vòlè non souple, paske nèg yo y ap fè l legal. Pa egzanp, si w rive nan matisan w ap wè, nèg izo yo chita pou yon bò lari a. E pi, pi ba, ou pral jwenn nèg krisla yo. Nèg sa yo menm, yo gen pou machin yo peye taks. Jiske la, eske n kapab di pa gen pwoblèm? Eske nou kapab di gen pwoblèm? Men se konsa peyi a ap fonksyone. Gon seri de kote leta pa ka egziste. Fò m di nou byen ke gen yon sitwayen ki twite. Pou dir Jean Thony Lorthé, jounalis la. Silvouplè, ki nan men ti makak. Guy Supplice, antre les mains des bandits. Thomassin Meilhort, Petion-Ville. Nouvo chan dè bandi. Le gouvernement an mòd kite peyi m mache. Le FADH an mòd kite mele m. La polis an operasyon bra kwaze. An plèn tònad pandan ke le peuple est an mòd zwazo volay. Sa vle di, se pèp la ki li menm oblije ap pran desten l an men. Bagay yo vrèman rèd. Eske nou kapab kontinye sou lanse sa a? Hein? Eske nou kapab kontinye sou lanse sa? Pandan bandi Savien ap frape, yo antre nan Liancourt, yap bay anpil pwoblèm, yap touye moun, Vitelhomme li menm tou, lap frape anlè a. E fò m di nou byen ke nèg yo tap batay pou ke Petyonvil pa gate. Men nan kisa Petyonvil tonbe jounen jodi a la a? Tande byen, pa bliye an Ayiti se yon dosye ki chase yon lòt dosye. Di tèt ou ke Gon grenn moun ki tonbe nan Petyonvil? Men nan kisa anpil zòn tonbe jounen jodi a la. Alex, Kounye a anpil moun ta pral di ke oubyen tout moun oblije di pito Alex te la. Men peyi a. Anpil moun ap di ke. Pito Alex te la paske Alex te konn nèg sa yo e Alex menm lè li menm li te fè anpil ekzaksyon bò kote pa l pou yon seri de moun men li te bay kèk ti pwoteksyon yon lòt kote. Imedyatman Alex fin tonbe nèg yo fin manje Alex ebyen nèg yo pran kontwòl sitiyasyon an. Donk kisa n ap di tèt nou la? Ben kisa m ka di ankò paske bagay yo yo konplike nan men nou. Nan atak ki fèt yè, o nivo de Dèlma 33 fò n di ke ta sanble genyen yon swat ki tonbe bò pak Izmeri a, yo te tire misye bò zòn midi 20 konsa, kote ke bandi yo menm yo fon pote boure, epi se konsa moun ap tonbe pasi pala nan ti peyi sa. Sa k ap pase la a? Gen nèg ki pè pale. Mwen m pran kouraj mwen a 2 bra. Mwen mande pou ke jiska prezan peyi zanmi Ayiti yo pran pozisyon. Jiska prezan peyi oksidantal yo m vle nou pran pozisyon nan sa kap fèt la la. Paske gen anpil bagay nap fè. Mwen m panse ke se jwe nap jwe. Jiska prezan se rizib nap fè. E m swete ke si yon peyi vle ede nou, fok li antre nan lojik sila. E se sak fè. M pral kite nou avèk Wayòm Bondye Aba Satan pa rapò ak konferans ke li bay yè a pou denonse yon seri de bagay. E jounen jodi a la m panse ke Lèzetazini ki se bon zanmi Ayiti, le Kanada ki toujou la depi Etazini yon kote, il faut faire quelque chose. Paske nou gen enterè nou nan peyi sa a men nou pa ka kite pèp sa k ap dechire. Je me souviens de cette image. Joe Biden, Lè Ikrenyen yo travèse fwontyè polonèz lan, li pran timoun nan, li mete sou bra l pou dire que cet enfant lui ressemble. Men, sanble pa gen moun an Ayiti ki sanble avèk Mesye Biden. Wayòm Bondye a ba Satan. Jounen jodi a nèg yo pa bezwen ap plenyen nou konprann jwèt la nou tèlman konprann jwèt la Canada ap fè nou pè nou tèlman konprann jwèt la la France ap fè nou pè nou tèlman konprann jwèt la Estadosouni yo ap fè nou pè paske nou pa gon nou pa gon lòt alye pou pou nou di ameriken men ki kote n soti men ki kote n vle ale. Nap di oksidan an li kraze peyim nan jounen jodi a jèn medam nou yo menm manje yo paka manje anba menm epalo poun ka peye lekòl pou yo e chè yo oblije ap vann anndan geto yo nap di nèg yo eske renmen yo te renmen nou aprè 2004 ki mete nou la eske renmen nèg yo te renmen nou aprè 2004 On ti sak di ap vann 1000 konbyen dola la Epi tou nou wè oksidan anlè la avèk avyon M tande l ap vin detekte kote chimè yo ye Sak chimè a? Kilès ki chimè a? Premye chimè a e pisans lan Dezyèm chimè a e premye Lèzetazini, Kanada, Lafrans Twa chimè Twa tèt sèpan k parèt tèt yo nan dènye tan Kote Lèzetazini ki fè m ap viv nan eta sa a? Gad yon lopital nou gen la ak bò kote nou. Gade fatra k ladan l. Epi tou oksidan an di m nou konsa l ap prepare avyon pou l vin gade kot metal yo ye. Ameriken konnen kot metal yo ye. Ameriken konnen kilès ki debake ak metal yo la. Sa vle di w nèg yo te di nou, sa genyen. Nèg yo te di nou y ap ame nou, y ap ba nou zam pou nou retounen touye lòt. N ap di lapolis. N ap di lapolis. Pa okipe nèg ki met kostim anndan peyi a kap voye nou vin tire sou pèp an kou chimè. Malerèz malerèz yo. Nou menm nou gen respè pou lapolis. Nou gen respè pou lapolis antan kou enstitisyon. Men epa amerik, epa nèg leta yo, epa lapolis kap siyen akò pou m byen viv. Se yon sistèm leta k siyen akò pou m byen viv. Lapolis nou pa gen pwoblèm a lapolis. E poutèt sa nap di yo. Pa kite nèg a kol yo mete yo devan lè w wè nèg yo te di nou konsa yap ba nou zam se pou lapolis tire sou mwen pou m tire sou lapolis tank yap detwi nou aprè sa oksidan ap antre vin vòlò lòm la nap di nèg yo dènye kontra apokalips la bout. E n ap di Ameriken nou son pèp ki souvren, nou son pèp ki t al ede l goumen nan lakoloni pa l la nou te fè l pran lòt ti peyi Ameriken sanwont kòm visye. Ameriken yon visye l ye. Ameriken pa dakò pou nèg nwè byen viv. Sa vle di w l met yon kleng vòlò la ki fè nou pa ka manje. Madanm nou ap kite nou pou yon plat diri aktyèlman la. Aktyèlman la ou wè pòvant mwen nou menm. Afè nèg la ap vin di konsa lap moute avyon l anlè a. E pou avyon sa yo moute anlè a? Anlè a? Kote nèg ki gen baton yo? Kote nèg ki gen dwàn yo? Kot nèg petyon yo? Moute nan loksidan yo? Moute anlè oksidan? Moute kay pitit pitit ou yo wap jwenn depo zam. Wap jwenn gwo kay kavèk gwo depo zam. Paske esklav yo pat ka vwayaje lontan. Nou pat konn vwayaje. Nou pat konn vwayaje, nou pa gen bato, nou pa gen bato nap monte fatra, antre la sot Lèzetazini a Kanada a la Frans. Kote nou jwenn kòb? Gade sa, gade yon tenis nan pye m. Kote nou ta jwenn kòb pou nou ta achte galil pou nou ta fonksyone? Ameriken ba nou galil, Kanada ba nou galil, la Frans ba nou M4, paske nou menm nou pa gen biwo M4 la pou nou konstwi M4. Wi a, sa vle di w biwo nou gen an, se moutre timoun yo aprann fè A, B, C, D, E, F. Nou pa gen, nou pa gen zam. Sa vle di w lap ti nèg lan, lap ti pisans lan. Dènye tan apokalips 666 la, nasyon blak la pap pran l nan men n. Paske nou leve la! Nou pa gen lekòl gratis, nou pa gen lopital gratis, nou pa gen anyen gratis isit, ameriken di se li menm k ap okipe nou, se li k pou jere nou, podyab ameriken, n ap di biznis lan, nou gen moun tèt nou, nou ka fè sa nou vle, nou ka rele gran chin, nou ka rele lawousi. Antan ko pèps ki soufre. Ameriken pap okipe fanm nan li pap bal manje li enpechel fè zanmi nap di pisans bèt la dènye tan an sou men nou e nap di tout rastafari andan peyi a pèp la pase twòp mizè pèp la soufri twòp anba men kòlon yo nou di tout blòdè nan geto yo tout blòdè geto mann yo tout blòdè k nan prizon yo. Ki poko lage yon jou yo gen pou yo lage nap di tout geto nèg yo te di apa men nou pou nou moun tiye lòt sa vle di ou tiye frè parèy mwen an tiye frè pa mwen nou di non sètase sètase twòp esklav mouri la nap di tout blòdè. Ki gen bak zam nan men yo. Zam sa a la pou konstwi inivèsite. Zam sa a la pou nou gen wout anlè, pou nou gen wout anba. Zam sa a la pou nou gen plizyè inivèsite nan chak depatman yo. Pou nou gen lopital nan chak depatman yo. Se pou tèt sa, Letènèl fè nèg yo al achte zam Lèzetazini, kote k pi sekrè. Menm lè w t ap moute pral Lèzetazini, ou gen yon jilèt yon gen aparèy ki wè l. Epi tou zam debake kankou lapli la a. Nap di zam sa yo, yo te mèt pran yo kankou yo di nou se djab, yo di nou sanbla lougawou, yo di nou sanbla baka nou fout dakò, men nou pap tiye frè parèy nou ankò. Zam apokalips la, ewo a, ti makak, lòt yo, mete tèt nou ansanm, tout geto yo mwen! Tout jan sa yo nou pale kaka avèk pwisans la, nou pale kaka avèk ameriken, kanada, lafrans kap ranse. Kap vin met ti avyon anlè kap vole lap vin fè chimè kot chimè an pitit pitit kreyòl nou yo k chimè an genlè se lezetazini k fè nou chimè genlè e kanada k fè nou bandi genlè e lafrans ki fè nou paka manje nou oblije yo pot zam ba nou nan dènye tan an men zam sa ti mesye yo m di nou sa ankò si nou pa met zam nan pou pèp la nèg yo ap vin detwi nou. an parabòl. Si nou pa pran zam sa yo, nou vire yo pou pèp la, apre y ap pase sou nou, yo pral vin detwi nou len apre lòt, apre fini sa pou yo met sa a nan pye nou. N ap di sa, sètase, tout esklav ki gen zam nan peyi a, zam sa e zam de liberasyon nou, se pote yo pote l ba nou, pou nou ka delibere Ayiti anba men kolon yo, anba men sousou yo, anba men masisi yo, pou n ka jwenn manje. Pou madanm nan pa pou madanm nou pa kite nou pran plat sa. Polis yo k pou fèt. Zam sa yo se zam pou nou pa nan tire sou la polis, nou pa nan tire frè parèy nou, nou pa nan tire moun sa yo, nou pa an avan avè yo, nou an avan yon sistèm ki nan leta pou n aboli leta pou n chache leta pa nou. Men nan deklarasyon la ou epegle Etazini men nou konnen nou wè pou Biden ouvri pwogram la pou anpil ayisyen. Rantre fanm yo. Yo bay Biden konnen yon mouvman sousou lap fè. Biden tèlman konnen yon sousou abolotcho yon sousou pou l vin vòlè lò. Bon dakò, bon chak ti grenn ayisyen ta dakò pou l kite peyi a pou jan Biden mete peyi dayiti. Li pa kab di nou fò n al fè paspò. Si m te gen yon ti bèf pou m vann li, si m te gen yon ti chanm kay pou m vann li, kounye a lè kòb la pèdi m vin pi pòv, n ap di Biden si l renmen blak yo konsa. Se poul mete bagay yo janl te ye a gratis, lap vin pran fanmi an fanmi poul vin pran peyi a. E sil pa ka fè sa, e ti ponyen lap bay ti bagay anba chay pou yal bay vaksen bèt la, vaksen bèt la yo bezwen bay la, lè gon vaksen yo bezwen bay, yo gentan konnen depi yo pa fè pwogram sa, blak yo pa pral pran vaksen an, lè yo ouvè pwogram, pwogram masisi mati vin ap rale pèp la, Epi tou sak diri ap vann 1000 dola la, bon e menm konswa sak diri ap vann 1000 dola, m pa ka manje, nou pa ka fonksyone, pa gen lekòl, pa gen inivèsite, pa gen wout, nou pa gen kouran. Gade byen la son sant sante li ye wi gade byen pou wè sa ameriken fè. Nèg yo depanse pwòp lajan yo an ameriken yal achte zam pot bay esklav e nap di tout esklav nèt pi devan nap anfème kay pi wo toujou e pa gen moun kap ka fè nou anyen paske nou gon eskòt ki sou nou eskòt kont lamizè a la eskòt kont grangou a la eskòt pou ayiti bèl menm jan a pari a la paske nou gen tè n gen dlo n gen siman n gen fè tou Menm jan avèk yo ki anfen bakatel nap di oksidan an nou telman konprann oksidan an oksidan an pa vle n devlope e nap di lòt peyi gran pisans yo e pa sèl amerik ki pisans mond lan paskel pisans lakay li li gen lòt ki pisans lakay yo nap di gran chin nap di lawousi kale jel menm janl kale jel sou pèp an afrik la kap kouri dèyè blan fransè lakay yo e nap di peyi sa yo ede nou Soti anba oksidan an pou chèn sa a pa tounen nan pye nou e jou chèn sa a tounen nan pye nou ankò yo ta vini pou vin mete l nan pye nou twazyèm gè mondyal la twazyèm gè mondyal la twazyèm gè mondyal la n ap oblije fè l e n ap oblije rele lòt pisans ameriken pè a pa ka parèt la l ap parèt ti tèt li li pa ka parèt nèt la n ap rele l vin pote nou sekou aba ameriken. Antouka merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou w kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochèn!